Komisè Muscadin fè l. Ala bagay ki bèl lè ou se chèf ou aji tankou lidè. Lè konsa, menm lanati kontan de ou. Depi lè Prezidan Biden fin anonse pwogram imanitè a, biwo imigrasyon chaje kou legba tout kote andedan peyi Dayiti. Dosye sa a, ebyen frèzesè byenneme ki lage anpil. Anpil moun nan pete kouri nan peyi Dayiti, Komisè Muscadin bay solisyon. E frèz e sè byeneme, solisyon sa, m pa kache di ou, pa gen yon lòt non kap ka kanpe devan l, nou pral rakonte ou li nan bon ti mamit. Komisè Muscadin, ankò yon lòt fwa, chapo ba pou ou. Frèz e sè byeneme genyen pwofèt bèje Ou raple ou ti tonton sa a ki konn ap fè moun bwè dlo pye sou pretèks se mirak l ap fè Ebyen lapolis depoze lapat sou misye pandan l ap soti andedan vilaj de Dye nan baz izo E selon enfòmasyon lapolis pibliye se ke misye enplike nan divès ka kidnapin Nan Gonayiv lapolis frape fò 4 bandi tonbe e 4 lòt pran kòd nan baz gang Bwa Kale. Lè m di w sa a, i vè minui konsa, lapolis debake, yo kale bwa mesye yo, yo mete bagay pou yo. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Politisyen, se pa yon pwoteksyon. Men pito se yon vokasyon. Zafè pou yon nèg panse, l ap mache touye moun jan l vle, simen zam, fè trafik dwòg, vann ògàn moun pasi pala, epi rale dra politik kouvri l sou pretèks, o wi, se pèsekite yo ap pèsekite l, fòk chantaj sa a fini nan peyi Dayiti. Pa tann, non, mwen di w pa tann se blan ki pou ap sanksyone, ankò yon lòt fwa, Nou kapab pwouve kiyès nou ye. Nou kapab montre nou se moun e nou se granmoun tèt nou, nou pa nan achte figi pyès moun. Frè e sè byeneme, se sa k fè pa bò isit, nou menm, nou pa manje nan bòl pyès moun. Nou pa viv sou tenkyou alevwa pou èd. Zafè nèg k ap simen zam, kit ou te gwo zouzoun, kit ou se ti zouzoun nan defann peyi Dayiti, nou pap mache tèt bese nap gade w nan je pou nou di w sa ke nap di w la. Se sa k fè jounen jodi a frè e sè byeneme nou pral ba w 14 videyo achiv ou pral tande temwanyaj divès chèf de gang sou politisyen ak òm dafè ki tap finanse yo Ou mèt kòmanse rale chèz ou, ou pral jwenn detay. Yon wikenn rete yon wikenn, depi wikenn nan rive se plezi gaye. Jounen jodi a n ap rantre nan atikl 28 nan konstitisyon maryaj la. Mwen envite ou, rale chèz ou chita konfòtableman, fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa a ki se te? Pase la. M ap pase la, n a rankontre pi devan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se sentiwon. An n pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. De mòn kontre, yon zwazo vole. Pa ezite, kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Yes! Frères et sœurs bien-aimés, efektivman, se zanmi pa w Fouco. Lè ou di komisè Muscadin, ou di komisè ki pa nan griyen dan ansanm avèk gang. Lè ou di Muscadin, ebyen m pa kache di ou, bandi tranble. Lè ou di Muscadin, Monchè gang yo reflechi 7 fwa 77 fwa avan yo pran rout Miragwàn pèp ayisyen. Ebyen fòk mwen di w se bagay ki bèl lè w se otorite ou aji tankou lidè. Lè konsa menm lanati bat bravo, lanati pwoteje w paske l wè wap fè yon travay ki enkonparab. Frè e sè byeneme depi lè prezidan Biden fin anonse pwogram imanitè a, chak jou ayisyen ap debake pa pil e pa pakèt nan biwo imigrasyon, nan nip, nan miragwàn e nan tout peyi a, akoz anpil moun debake, ebyen sa pral pouse komisè Muscadin solisite otorite konsène yo, ebyen. seleksyone moun k ap vin mande paspò yo pa gwoup, pa sèks, pa lèt nan alfabè a pou kapab reponn ansanm avèk bezwen moun yo e evite bouskilad. Ebyen frèzesè byeneme, sitwayen k ap konpli sitiyasyon sa k ap konplike chak jou pou moun ki vle benefisye pwogram Biden nan, nan nip, bagay yo konplètman dejenere. ebyen moun debake sot tout kote, depi ou gen fanmi ou al etranje, ebyen si fanmi an rele ou, si ou rele fanmi an, premye kesyon lap poze ou, eske ou gen paspò, donk nan sans sa a, ou sipoze mete ou pre. Ebyen nan sousi pou mete lòd nan dosye sa a, komisè Muscadin vini ansanm avèk metòd sa a. Soti lendi pou rive vandredi, chak jou ap genyen 3 liy moun. Yon liy pou fanm ansanm avèk tifi, yon liy pou gason, yon liy pou fanm ansent, granmoun ansanm avèk moun ki andikape. Epi 5 lèt alfabè pa jou. Soti lendi o vandredi, lè ou pran lendi wap pran ABCDE, lè ou rive nan madi wap pran FG. HIJ, mèkredi w ap kontinye, jedi pou jiska vandredi w al tonbe nan zèd. M pa kache di w, se yon si bèl inisyativ puiske nou kapab wè pandan tout semèn nan kòman sa ye nan biwo imigrasyon, kòman moun ap fwote sou moun, kòman gade nou pote boure diskisyon e m pa kache di w si yon batay ta pete anpil moun. ap pèdi lavi yo pase pou janm wè bagay la la a bagay yo konplike donk frèse sè byen eme li pa fasil nan peyi dayiti pou jwenn yon chèf ki aji tankou lidè pou li chita reflechi solisyone problem yo e pa bò risit nou toujou di sa li enpòtan pou ke nou kreye yon lekòl pou nou di moun sa yo e byen se yo menm ki pral dirije peyi ya nou kreye de lide. Men malerezman, ou kapab wè, nan kapital la ki sa k ap pase? Premye minis Ariel Henry pa menm tcheke pou bagay konsa. Tandiske, Muscadin ki jis nan nip peyi a gen tan solisite, di men ki sa k sipoze fèt yon fason pou ke nou kapab byen aranje nou yon fason pou ke otorite yo kapab reponn ansanm avèk bezwen chak sitwayon puiske chak moun nan peyi a li gen dwa pou ke li gen yon paspò. E frè se sè byen eme fòm di yo, moun sa yo souvan yo pa dire pou anpil tan. Men, rezon ki konn fè yo pa dire, se paske nou menm nou bay kote pou asasen yo pase. Nou bay kote pou asasen yo. rantre pou ke yo vin asasine lidè yo. Donk apre sa ki fin pase nan peyi Dayiti 7 jiyè 2021, m pa kwè n ap fè erè sa a. E nou kapab wè malgre nèg yo fin manje Jovenel e aktyèlman la a zo a kole nan gòj yo. konnen endividi sa a. Misye rele tèt li Pwofèt Bèje. Endividi sa a pran plezi l abiye tou de blan, fè moun ap bwè do, fè moun ap bwè dlo pye l sou pretèks se mirak l ap fè. Nou kapab raple nou nan jou pase yo, te gen yon videyo ki t ap fè tou rezo sosyal yo. kote pwofèt la te chita ansanm avèk chèf de gang Ti Lapli. Li te fè yon pakèt deklarasyon, touswit aprè lapolis ta pral mete yon avi de rechèch dèyè l. Ou kapab raple ou dosye sa. Ebyen jounen jodi a pandan misye ap soti nan Vilaj de Dye, jan ti pwovèb kreyòl la di, Jou malè wanga pa sèvi pèp ayisyen, yo depoze lapat sou li. E selon enfòmasyon lapolis bay, ki sa k pase se ke misye enplike nan divès ka kidnaping. Zo a ap kole nan gòj yo tout kote. Frèzè sè byen eme, pa bò risit, nou toujou di l. Nou pa manje nan bòl pyès nèg. Ni nou pa viv sou èd. Alevwa pou tengyou. E se sa k ban nou libète. Kit ou te gwo zouzoun, kit ou te ti zouzoun, kèlkeswa koulè ou. Depi nou wè ou kanpe anfas devlopman, nou wè ou kanpe anfas refòm nan peyi Dayiti, ebyen nap pase sou ou tankou tanpèt. Depi ou nan finanse gang, trafik dwòg, nap lage dèyè ou san kanpe jiskaske lanmè seche fòk ke nou jwenn yon solisyon ansanm avè ou. Frè se sè byen eme, yon nèg ki pran plezi l sipòte gwoup ame, bay zam, sispann di se pèsekisyon lè ke gang yo site non w, ke w leve w ale lajistis. Piske nou konnen gen yon ti pwovèb kreyòl ki di, lafimen pa janm leve san dife pa bò isit. Politisyen se pa yon pwoteksyon pou vakabon k ap destabilize. Men, lè ou se politisyen, m pa kache di ou, ou mèt konsidere sa a s on vokasyon. Sa a ou aple pou ke ou vin dirije peyi a. Men se pa yon pwoteksyon l ye pou lè w ap fè tout sa ka, sa ki mal anba raje a. Lè ke ou se yon politisyen, ou aple pou vin ede peyi ou. Nan dosye nèg kap finanse gang nan peyi Dayiti, li pa difisil pou idantifye yo, pwiske chak jou, frè e sè byeneme, gwoup ame yo lè yo twouve yo nan moman difisil, yo souvan denonse bòs yo. San filtè, jounen jodi a, atravè divès videyo, ou pral tande temwanyaj divès chèf gang. ki devwale kiyès ki rantre yo nan mouvman, kiyès ki te ba yo premye zam, nan ki kondisyon, ki kantite lajan yo ba yo. N ap kòmanse ansanm avèk chèf de gang Chen Mechan. Chèf de gang sa a ki enstale l nan komin Taba a nan yon lokalite ki rele Bit Bwaye. Ebyen nan zòn sa a chèf sa ap fè lapli e le bo tan, misye se yon alye Jenèf Fanmi. Chen Mechan ki gen pou vrè non. Claudy Celestin, chèf gang sa a ki te temwanye kòman li te rantre nan mouvan gang nan yon stasyon nan kapital la, ebyen, yon jou, ansyen depite Tolbert Alexis kwaze ansanm avè l, li te nan yon machin Landcruiser Toyota, oubyen zo reken jan nou rele l pa bò isit. Nan yon anvlòp jonn, li te lonje ba li de nèf milimèt. E chèf la t ap di l, e chèf la ta pral di l konsa, Ou pa bezwen mete bèl bòt Timberland, ou pa bezwen kale frechè w, se jenn gason. Mwen te deja genyen pitit, lavi a di, m ap pran imilyasyon. Se konsa chèf gang nan te wè koze yo, li te aksepte. Yon dezyèm fwa. Chèf la debake pote ba li divès galil ansanm avèk 2 èm 4. E chèf la ta pral di l, kòmanse reyini kèk nèg, m pral nan eleksyon. E l ba li yon total de 75 mil dola ayisyen. Ebyen, twazyèm rankont, li ofri l 50 mil dola vèt. Nan epòk sa a, fò m di w, Radyo Tele Zenith te sèl kòk chante. Li te ofri l lajan sa a pou l te etenn souf Rony Colin ki te bay radyo pou chofe Kwadèboukè. E, frèzesè byeneme, lè sa a, Chen Mechan te tèlman etone, li ta pral pase yon foul otomatik dèyè ansyen depite Tolbert Alexis pou plis detay, tande temwanyaj sa a. Chen Mechan, e, ou gen moun lan k ap tande w la nan moman sa a, nan yon emisyon san lanvè san landwat avèk mwen menm Merinon Mercier. Di nou egzakteman M konnen ke ou pa pitit e gwo zouzoun, m konnen ke ou pa gen kòb, kòman ou te fè gen zam nan men w, ki moun ki te apwoche w jounen jodi a ki pèmèt ke non w e m te ka di fè la yn pou ap rele w chen mechan, ki moun sa ou te konn ba w zam pou kapab e omwen fè dezòd eswa voye w al fè dezòd nan zòn komin kwadèboukè pli patikilyèman nan kwadèmisyon pale avèk nou. Monchè m sonje premye jou ke mwen menm map gen sak rele zam nan menm son sware konsa epi m pran randevou ansanm avèk mechanste ban mwen lan. Pòt Tèmbèlen nou kase si w kase la ou konnen Mizè nan kò nèg Nèg te gentan gen pitit menn Nèg ap pran imilyasyon menn Nèg oblije foure kò yo E lè m ap gade pou m wè kounya Dezyèm vwayaj misye pral fè a e lè misye pote Tir Galil pou mwen avèk 2 M4 M sezi m yo men n komanse reyini kek kelke neg non men n pral nan eleksyon wi premye kob misye ban mwen misye ban mwen 75 mil dola. Sa vle di Tolbert Alexis 75 mil dola ayisyen e swa ameriken? Wi ayisyen ya epi men mwen tou se lè misye te vin pran desizyon pou li ansanm avek mwen lè peyi a on jan ap souke lè peyi lok la m pa konn si w raple w. M raple m raple m uhmm. Jan misye di misye pran misye pran desizyon an misye di yo menn map baw 50 mil dola menn pou etèn l sof madèfakè sa menn ki bay radyo l la menn wap pedi chofe chofe chofe chofe peyi a menn jan misye pot kòb la ban mwen an e mete misye an defi pou l kanpe nan laprès pou l di konsa ke Eske Jules te pot kob la ban mwen eske m pat pase yon full automatic dèyè l jiskaske machin misye al frape nan yon poto gade pwoblèm yo te di m rimè misye fè aksidan bagay radòt se mwen k te se mwen k te anvayi bal sou misye paske m pat vle pran kòb la nan men misye pou m t al etenn souf ee Rony konnen menn. Sa vle di ke ya bout li pote 50 mil dola vèt e swa 50 mil dola ayisyen lè moman lòk la humm. li boule, li kraze, li asasine, li kidnape sou non militan politik. Aprè 3 mwa lòk, Vitelòm vin pi gwo chèf de gang nan Taba. E non l, li tèlman pran grad la rapid, non l pral menm site nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Tande temwanyaj sa a. Gen twa moun ki kreye Vitelòm, ki fè de Vitelòm sa l ye jodi a. Vitelòm pa janm site non moun. Yon jounalis enfliyan nan Zenith, Vitelòm pale de Nenel Cassy, li pale de André Michel. E se vrè! Se atravè de SDP mwen konnen John Joel Joseph. Se swit avèk rankont ke n te konn fè, nou te konn pale. Un avocat de ce fameux Vitelhomme di m se sdp k te rele l pou l te kapab vini avoka pou Boukan te lapawòl. Yo fè yon kout mal taye, yo negosye avèk yon jij pou blanchi Vitelhomme. Vitelhomme sa a, Vitelhomme Innocent sa a k ap kreye, simen latwoublay, panik nan Pernier, Dantòsèl, sou Tabarre la. E dèfwa menm nan nivo Petyonvil, zòn Dyèg, zòn anwo Divivye. Sa ke m konprann, nèg yo tout mizanplas yo, aprè lit la, yo te fè konprann ke se te asyèt nou, se te kiyè nou, se te li k te barikad nou, se li k te tout nou, se li k ta pral pèmèt nou sòti nan sa ke n ye a. Imedyatman ke yo fin fè akò ke yo fè a, Konbyen zam la polis di w l sezi? An ale klè. Bon pou m fè n raple mesye yo. Yo yo pran yo konfiske 2 ti forad. 2 ti forad sa yo se yo menm ki te konn ap pote nèg anba vyadik la wi pou al nan manifestasyon. Nan peyi lòk nèg yo banm ri 400 mawozo. Se vre ke Vitelòm toujou pale de Zokiki. Se vre ke Lanmò Sanjou toujou pale de Zokiki. Sa se afè pa yo. Men mwen menm. Mwen konnen mesye. Nèg yo monte yon strikti ki bay rezilta sa l bay dan Kwadèboukè ki fè ke jodi an moun Plato Santral gen gwo difikilte si yo gen de bagay pou regle nan Pòtoprens. André Michel, Se nan 70 la l te ansanm avè m. Jodi a la, li ka ap dòmi Karibe, li ka ap dòmi El Rancho. Li panse ke tout è posib, tout è fini. Ce fameux Vitelhomme, il a été créé par SDP, Nenel Cassy, André Michel et l'autre. Le fameux journaliste de Zenith. Lè m sonje yon lè Morin ap fon emisyon li di nap pèsekite militan an la on parlait de de Vitelòm inosan e si kwadèboukè nan nivo ke l ye la avèk tout mas gang ke l gen ladann nan la se malere ke Zenith FM e tout son ekip Yes moun sal yo, blofè yo. Frères et sœurs bien-aimé, vwala, si nan lòt peyi, opozisyon se opozisyon konstriktiv, pou lakay se diferan. Se retire pye pa w ban m met pye pa m pou m al souse nan manmèl la tou. San yo pa bezwen konnen ki kote bèf sa jwenn zèb pou l manje chak jou ki fè l bay rannman konsa. Lè w rantre nan komin Pòtoprens, komin sila a m pa kache di w se la k gen katye jeneral gang. Nan chak kafou gon gang. e chak gang sa yo gen yon òm dafè, gen yon politisyen ki kanpe dèyè l. Men pi gwo estrikti a, se je 9 fanmi e alye manyen tout, manyen tout, manyen tout, manyen youn ki gen nan tèt li yon ansyen polisye Pierre Esperance transfòme an gang paske li pat vle asasine Marie Yolène Gilles pou li selon deklarasyon Barbecue vrè non l ki se Jimmy Cherizier. Kiyès ki finanse Barbecue? Ann tande deklarasyon l. Jodi a. Nèg yo pa gen remote control je 9 an fanmi ale man yon man tou e André Michel paka ek kotel ya poul di babecue bloke oubyen debloke Youri Latortue ou paka di je 9 an fanmi ale bloke oubyen debloke pa bliye ou konn banm 20 kès ze ou konn banm ti 30 mil dola m Reginald Boulos ou konn banm ti lajan m ou konn Hen! Ala traka pou lave kay tè papa! Waww! Bòs yo byen peye! Yo envesti nan sa yo renmen san gade dèyè. Dezòd, ensekirite, enstabilite. E biznis la mache trè trè byen nan peyi Dayiti. Yo fè anpil disip. Paske, jounen jodi a, frè e sè byeneme, je nèf kapab vole de pwòp zèl li. Je pèp kapab vole de pwòp zèl li. Oh wi Lanmò san jou chen mechan Vitelòm kapab vole de pwòp zèl yo Politisyen envestisè pa sispann envesti nan alimante gang nan peyi Dayiti E yo fè gwo gwo bout tonton lajan anpil anpil benefis Ou pa ta panse. Men frèz e sè byeneme, gen de lajan ou fin fè, m pa kache di ou, jou gen lajistis, yo kapab pou swiv ou. Yo kapab mare ou pou fwod. Ebyen lè konsa, fòk ke ou monte yon plan pou efase tout tras, pou netwaye tèren yan, yon fason pou pyès moun pa ka gen prèv ke ou te patisipe nan krim. apre asasina prezidan Jovenel Moïse nou pral sezi tande deklarasyon moun ki tap kreye gang 4 kwen peyi a tande avèm. Nou siyen akò politik sa paske akò politik la di fòk gen sekirite nan peyi a, fò nou kraze gang yo, tout gang yo fò yo kraze yo e gon selil ki pral travay pou kraze tout gang yo nan katye popilè yo nan tout peyi a. Se sa ki sdp a. Ala traka pou lave kay tè papa. Di m, ki kote sa konn fèt? Pou satan, an menm tan pou Bondje? Chen gen kat pye, li janm kouri nan kat chemen? Ala traka pou lave kay tè, ala ti peyi chaje chat de pye. Y ap finanse gang, y ap fè masak, y ap touye kretyen vivan, pasi pala. Poukisa? Jis pou yo kapab rive nan tèt peyi a, pou yo pran pouvwa. Sou kwè m manti? Tande temwanyaj Schiller Louidor non. Konsa ou va konprann kòman nèg pa bò isit kriminèl devan pouvwa. Nou responsab, opozisyon an, SDP sitou. Masak ki fèt Lasalin nan se sou do nou wi. Kòman sa? Ah bon wi. Okontrè mwen m panse ke moun Lasalin jou peyi an pase. Peyi an pap rete konsa. Lajistis gen pou triyonfe. Fò yo voye, fò, fò moun Lasalin al lajistis kontre SDP. Mwen menm, ikonpri mwen menm tou. Ala traka pou lave kay tè papa. Ala ti peyi chaje chat de pye. Politisyen lakay, janm toujou dil pa bò risit. Humm se grenn gade pa dèyè wi Humm ala traka non bagay yo konplike E frè e sè byen eme Non sèlman gon ekip kap fè travay sa Gon ekip kap simen zam Gon ekip kap bay lajan Gon lòt ekip li menm kap fè pwomosyon pou vyolans Ap montre fòs gang yo Montre ki sal ka fè Dèfwa moun sa yo, yo pa menm gon ti chanm kay pou yo dòmi. Si yo ta mouri, se kè twou y ap fè pou yo antere yo. Men, yo genyen tout kontak pou ede jwenn zam, pou ede jwenn bal, pou ede jwenn lajan pou kapab kreye tibilans andedan peyi a. Si w kwè m manti, tande deklarasyon jounalis Morin. Men se betiz an betiz bay majorette nap regle. Paske map di nou yon bagay lot peyi yo kap pale e vyolans wi yap tann pou yo deside. Kite n mache pran de twa komisarya la nou komanse fè bal chante la. Kòman se fòse 2 gwo vyolan sa N ap wè se pa se pa Yo pa p menm mande Ey, Jan-Lwi papa 2 vyolan pale kòk yo vini wè l Paske se konsa nou kon E konsa yo fè ti peyi yo menm Swiv gade kòman Blèz Konpaore kite pou pouvwa nan peyi l Gade pou wè kòman Loran Bagbo kite pouvwa nan peyi l Gade pou wè kòman e e e e e Mugabe kite pouvwa nan peyi l. E konsa, se konsa li ye. Revolisyon pa fèt nan ti bou, revolisyon pa fèt nan salitasyon. M di nou si n ap fè revolisyon, m ap ban nou ede nou jwenn bal, m ap ede nou jwenn zam, m ap ban nou kòb pou nou fout vagabon bal. Men si se t majorèt mwen ap fè nan lari a, di m ap al achte 3 tanbou pou nou, m pral mete 2 3 ti kès senbal pou nou pou nou kontinye fè majorèt. Si se pou fò, nèg yo fò. Men jounen jodi a, mande yo, kiyès ki gangsterize peyi a, tout moun ap di yo pa konnen, sof ke zam yo soti Florida. Kiyès ki t al chèche yo, rantre ansanm ak yo nan peyi Dayiti, pyès moun pa konnen. Nèg yo tèlman byen travay, gon jan yo rantre levanjil la nan tèt militan mil goud yo nan lari a, frè se sè, avan ou arive fè lavaj sèvo pou chak grenn ayisyen ou konn wè konn ap boule kawotchou, monchè ou kapab menm dekouraje nan wout wi. Eske ou sonje deklarasyon sa? Wi, deklarasyon. yon lavalasyen. Ann tande ansanm. Nou di paran yo, pa ann ale al peye tire fyè kòb lekòl. Pase avèl Jovenel Moïse, pap ka gen lekòl. Si y ap voye timoun yo lekòl, tou make non anba pye yo, lè tèt yo koupe, pou yo ka idantifye yo. Ala traka pou lave kay tè. Di paran yo, make non pitit yo anba pye yo. Pase Jovenel ki la a, lè tèt yo koupe, konsa yo va kapab idantifye yo. Jovenel ale, men, nan epòk sa a, nou pa t bezwen konn li. Men sanble jiska jounen jodi a, vakans lan poko fini. Lekòl ti pa ti pa, Nesmy Maniga pa ba nou anyen regle pou li. Non, frèzesè byenneme, menm moun ou pa ta panse, Ou ka fò tou, men pa pase moun sa yo. Nan ame timoun ansanm avèk jenn gason nan katye popilè yo. Relasyon gang ak pati politik sa nan peyi Dayiti tèlman pwès, gran jounen ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide pandan tout Ayisyen t ap gade l sou televizyon nasyonal peyi Dayiti, Prezidan Jean Bertrand te debake nan Site Solèy, li egzije yon polisyè ki se Marie Christine Jeune bay lanmen ansanm avèk Jeneral Titi, yon chèf de gang. Ebyen polisyè la ta pral di Prezidan, non monchè dezole, m p ap ka rann ou yon sèvis konsa. 2 jou aprè yo ta pral jwenn kadav Titine nan yon ravin li pran yon bal nan tèt aprè yo te fin vyole l ou kapab tande repòtaj sa. Se nèg a mal yo tap banm kòb nèg remon yo nèg yo yo banm kòb pou mouri. Mè ou pa gen manman? Non. Ou pa gen papa? Non. Eske yo mouri oubyen yo pa y abite yon lòt kote? Papam nan mi pam nan gem mi pam pa alez avem. Men eske eske ou konn manyen zam? Wi m konn manyen li. Ok pa egzanp ki zam ou konn man ou konn ak ki zam ou konn sèvi? Toworis. Eske zam sa se zam paw ke l ye oubyen se zam yo pretew lè ke. Prete m. Ok donk se ba ou yo konn ba ou zam sa? Wi. Ok donk nou menm lè gen. Afwontman ant katye avèk katye anndan Site Solèy. Eske ou menm ou konn patisipe? Eske ou konn fè pati de gwoup sa yo? Non, mwen pa konn fè pati de gwoup sa yo. Depi gen gè nou gen dwa kache dèyè yon mi n ap gade, kou nou wè twòp bal demare nou kouri desann sou waf. Ala traka pou lave kay tè pèp ayisyen. Bagay yo pa piti menm non. Si nan lòt peyi edikasyon se avni, men nan peyi Dayiti, se zam ansanm avèk katouch ki avni jenn gason timoun nan katye popilè yo. Bon! Espere si ou pa gentan tonbe lè ou piti, lè ou vin gran, ou a vin yon gwo chèf de gang ki gen anpil renome. Gouvènman monte, gouvènman desann, se toujou pèp la k ap viktim. Vrè mèt gang yo toujou la. A chak fwa yo fin monte yon gwo baz gang, apre se yo menm ankò ki mande lentènasyonal voye militè vin touye gang sa yo pou nou. Se pèp la ki toujou ap viktim, men madanm yo, pitit yo, mari yo, fanmi yo, pa janm viktim de ensekirite. Medam, madmwazèl e mesye, an palan de Site Solèy, monchè, nou pa ta ka rete san nou pa pale de Reginald Boulos. Ebyen òm dafè politisyen sa se sèl wa nan komin sila. Depi se chèf gang li finanse tout. E lè l wè sa pa ase li rele yo vwazen, li rele yo lidè kominotè. Tande deklarasyon yon ansyen chèf gang frèzesè byeneme. Soldat ti. Mwen bay ou deja. Ou wè sa wap ri la. Map ba nou sa nap ri. Wè misye, misye li menm se ti ougan. Ti ougan. Nèg sa a li kap jere Boston nan la m kwè nan moman nan Site Solèy la. Map ri Boulos m sonje yon lè m tap tande ki di nèg sa yo e fondasyon yo genyen, nèg sa yo pa gen baz. Mesye nèg sa yo gen seri de gè yap mare a yon seri de zam ilegal gran M4. Gran Kadachnikov, Gran Wouzi, Gran Ak 47, Gran Lòsèd, san konte Bereta, 3, 8 zanmi sa yo fè kenken granmoun. Èske w byen konprann? Tout inegal. Pa gen youn ki gen papye. Yon ekip bann vye bout fè san papye zanmi. Nèg yo ap kouri moute, kouri desann fè gè. Lòt la kòm yon gwo antreprenè, yon gwo biznismann ke tout peyi an konnen l, li rete l di w nèg sa yo e fondasyon yo genyen. Nou konn tande pale de li, nou pat janm konnen l menm. Bon mwen menm di nou sa mesye si n pa pale map pale pou nou. Nayè nou fè m twòp. Oh a monchè nou tèlman fè m nou ban m kè plen oh pou m pa ta vomi sou nou. Ret sou m pou n wè mwen lestomak mwen glise pa dat nap foure dwèt nan gòj mwen. Ala traka pou lave kay tè. Hum. relasyon bandi ansanm avèk òm dafè politisyen nan peyi Dayiti, avèk moun n ap rele otorite chak jou, monchè li difisil pou nou konprann. Si ou pale de Boulos, ou pa ka pa pale de òganizasyon kriminèl Fantom 509. Òganizasyon kriminèl sa kreye par Youri Chevry, Lanmò san jou, Pyè Esperans kòm defansè, Vitelòm, Ti Lapli, aktyèl chèf polis la, Izo, Nenel Cassy, Mèt Andre Michel, Erika Pyè. Òganizasyon sa ki te mete dife nan biznis Boulos, a, padon, yo te l pase lòd pou ke li ta l mete dife nan baz Boulos. Tout sòlda sa yo, frèzesè byeneme, ki te ansanm avèk inifòm lapolis sou yo. Gen vrè polisye, gen anpil nèg ti lapli, nèg vitelòm ou kapab raple ou temwanyaj tip sa. Ebyen se yo menm ki te mete ansanm pou monte òganizasyon kriminèl sa. Yo ba yo inifòm lapolis pou fè kidnapin. Se te yon si bèl kolaborasyon wi alepòk ant gang yo, ant politisyen, pastè òm dafè, laplipa polisye, senatè, frè e sè byeneme, tande kòman nèg yo te konn ap fè kidnapin, e kòman yon senatè aranje l pou l koud 2000 inifòm pou l lage nan lari a, bay ti mesye bandi yo, fè yo pase kòm polisye k ap revandike. Traka pou lave kay tè nan peyi sa a s on bagay tèt chaje. Bagay ki trè enpòtan m ap di nou maten an, èske n konnen ke gen de kidnapin yo fè, mesye yo abiye an polisye, e maten an tout. Gaël Bien-Aimé, Gaël Jean Baptiste m kwè, Kaël yo te pran, se te de moun konsa. Mesye yo abiye an polisye, epi yo fè yon pwen fiks. Yo fon pwen fis kareman. Gwo jounen. Epi ap tcheke machin. Ap tcheke machin. Lisans ou, papye machin. Epi moun yo bezwen an lè yo fin prann epi yal avèk li. Enben kisak pase kounya la dapre nou menm? Nan pegi Villière gon sitwayen ki pral franchi zòn kay prezidan Martelly a. Ou konnen zòn sa toujou gon pwen fiks. Epi misye gade l wè ke gen yon pwen fiks. Epi misye te gentan rive prèske donk sou patwouy la. E misye kase tèt tounen. Lè misye kase tèt tounen, kounye a polisye yo ki te wè misye tounen. Pou l evite anfèt fouy la oubyen pwen fiks la. Otomatikman misye vin sispèk. Misye vin sispèk. Kounye a polisye yo pran motosiklèt y al swiv misye. Yo kanpe misye, yo mande misye lisans, papye machin. Misye di polisye a, montre m badge ou. Malgre l a inifòm. Montre m badge ou! Mesye seksyon 9 yo ka yo tout bagay sa, sa fèm di ke fòw pran responsablite yo. Sa di ke jodya ou pa konn kiyès ki bon polisye, kiyès ki pa bon polisye. Men eske ou konn swit la, kòman bagay la, kòman bagay la fini? Non finalman yo, yo, yo, misye, polisye a konprann tou, epi mesye ale. Sa di ke jodya ou pa konnen, lè gon fouy ka fèt, la polis ap fon fouy, ou pa konn si se bon polisye, si se pa bon polisye. Non men kounya eske, bon, inifòm, eske. Ansyen senatè oubyen gen ansyen senatè? k ap koud inifòm pou 2 mil, 2 mil! Fo polisye pou pran lari a. Lè 2 mil fo polisye sa yo fin pran lari a, lè w fin pran pouvwa nan men Jovenel Moïse, kouman w pral jere yo? Ou panse w pral antre anndan lapolis la? Ou p ap kapab! Ou p ap kapab! Fò n renmen peyi a. Mwen m renmen Ayiti. Ou tande ak 2 zòrèy ou pèp Ayisyen. Se moun sa yo jounen jodiya ki kare gòje yo wi, k ap tann entèvansyon militè. Pa gen pwoblèm entèvansyon militè, men nou menm nou sipoze pran responsabilite nou pou n tou fè yo fon sèl chemen ansanm avèk monstre sa yo yo kreye andedan peyi a. Moun sal yo, machann peyi yo, rele way manman yap kite mafya wo, yes moun sal yo, blofè yo. Humm an palan de fantom 509 kote yanick joseph Nou kapab raple nou de fanm sa pèp ayisyen. Gade non se pa de a twa makak manzè pa t fè nan lari. Nou raple nou, heheheyy! An kote manzè ou raple ou deklarasyon sa, èske ou raple ou videyo sa? An nou gade l ansanm non pèp ayisyen. Humm ui Moun yo fè Nan ki bò e la ou nan nò Humm Wap fè lès Ui ou fè lès Ou te fè sid deja Wap fè lwès Ui kounye ou bobo la atè Mwen m di nou pa gen mikwòb nan peyi dayiti nou dwe panse se blag Veye yo mouri! N ap mouri sou chan. Ki chan batay? Ki chan batay? Viv lib ou mouri! Depi w wè ti vakabon, ti vakabond pa bò isit pèp ayisyen bezwen fè makak gen kèk vye lajan yo sot pran nan men oligak yo baraje a. Ou ka nasyonalis, ou ka patriyòt, tout lespri Desalin gen tan sou yo. Ponyèt yo gen tan wouj. Bon, lespri yo pa konn fè malfezan, pa kase kou nou. Gade nou. Viva Gouvernement! Viva Gouvernement! Viva Bouvi! Fè makak. Non franchman pèp Ayisyen. Mò genlè pa gen pouvwa Jan la bib dil hahahaha pase la enposib depi moun nan fin manje 2 grenn diri yo bali kèk mil goud li wè manje 3 mwal fèt Gade, gade. Libète ou lanmò! Libète ou lanmò! Libète ou lanmò ak kiyès? Libète ou lanmò ou. Ou lib kounya a? Libète ou lanmò ak kiyès? Kont kiyès? Men, fò di mwen menm nou menm nan ki dènyèman ki t ap libète ou lanmò epi jounen jodi a bagay la pi grav menm nan peyi nou nou pa ka rete. Viv lib ou mouri! Viv lib ou mouri! N ap mouri sou san batay nou bat san blas! Kot chan batay la te ye la? Ban m on ti limyè non papa is ki kote chan batay la te ye la? Hahahahha ala kote gade visye mesye! Hahahahha. Nap kontinye fè makak toujou pèp ayisyen Nap kontinye fè makak Filme l men Filme l byen Wi Gade fanm nan Humm gade yon noir li gon bèl noir sou li pèp ayisyen non bèl black devan letènèl bèl marabou men gade figil wòl figil byen wap wè di gade yo konki pèm kap fè makak gade gade visaj yannik byen. A Delvin! M ap fè makak pou m pran ti lajan. E vre, m ap fè kòb la. Gade vizaj la byen w ap wè sa k make. Se pa ti kòb la m ap jere. E pou m fè grimas pou lajan. Se bese atè fè twa jip. Wouch! Ranje rad mwen Prestans Oh my God Libète ou nan mò Wouch Wouch Nou tout nou wè DDO voye gaz sou nou. DDO voye polisye tire sou nou. Minis jistis lan atake m avèk tout espri menas lan yè. Nou temwen lemond antye. Yon sèl bagay minis jistis lan di jodi an, li pase yon kòmandman lòd pou arete m. Pou arete tout polisye ki nan lari k ap mande. Ala traka pou lafikanite. Kote yo? Nou pa pran nouvel yo? Sa yo devenu? Ban mwen ti enfomasyon de yo non. Humm ayy non peyi a son peyi ki spesyal. Peyi k gade visye, chak tan son epizod pep ayisyen. Nou pa prale san ke nou pa pale ou de ansyen depite Arnel Joseph. Ou kapab raple w, lapolis te arete l nan lane 2019 ansanm avèk yon asenal zam de gè. Ebyen, nan jou pase yo la a, peyi Kanada pral sanksyone l kòm moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Byen ke, pou Magalie Habitant, se enstans konsène yo ki ka bay eksplikasyon de dosye sa. Men frèzesè byeneme, ou kapab raple ou, ansyen depite sila a te menm akize nan lanmò enspektè Michael Lucius. Anvan enspektè a te mouri, èske ou raple ou de deklarasyon sa l te fè? An nou swiv, konsa ou va konnen pi byen Kiyès ki Arnel Belizaire? Mars 2006, 2007, m ta fè deklarasyon nan peyi a. Gen premyè presizyon sa ke m pa janm pati. M vwayaje, m t al pran swen. Se nan lopital CDP, m ale jwenn anpil katouchou. M vwayaje m al pran swen an Frans. M retounen an Ayiti, m ap viv an Ayiti. M pwofesè nan lise e m ap fonksyone anndan lapolis kòm enspektè jeneral. M pa janm fè lobjè dokenn sanksyon. D'accord, doktrin sanksyon jeneralman kèlkonk. Donk karyè m pa janm gen coupure ladan. Ok. Donk m fè, m fè silans sou sa. Bon. Sa fè lontan ke lansyen depite Arnel Belizaire amize l sou radyo pa l, patou. Se yon rèv mwen gen pou misye, lè gad misye pa janm dòmi san l pa, san l pa, san l pa pale de mwen. M pa janm okipe l. M pa janm tande l, paske m konnen sa fè pati don machinasyon e gen nèg evantyèlman petèt ki ki dèyè l, nèg m ta rete, nèg ki konnen m gen dosye sou yo, paske m te wè yon dcpj ki t ap fè travay mwen e ladan m panse m pèsekisyon. E pou m retounen avan m ap bay Anèl bon repons sou sa l gen avè m, m ap di w frè m si w jèn gason, petèt ou epòk sa yo pa t viv yo, yo tout, tout sa misye ap di yo la, tout, w annik fè gougou l. Fè Google, mete Michael Lucius epi wap wè tout bagay, m pa menm bezwen pale de yon dosye ki pase etc ke m pran bal pou li, m fè plizyè atanta pou li, yo di m fou, m nan peyi a m pa janm fè nil pa, m toujou pwofesè. Sa kòm pwofesè de matematik sa m fè pou m viv avèk anseyan. Tanto m fè kou nan inivèsite, tanto m fè kou nan lise, e sa m fè pou m viv. Dakò? Donk m pa janm pale. M nan peyi a m pa, dabò e viza sèlman m gen, m pa janm gen rezidans. Si w di m fanmi m an egzil, wi fanmi m an egzil. Yo ban m yon rezidans 10 zan, m remèt li. M remèt li apre m fin pran bal an 2007. M di m pap kite peyi sa pou vagabon. M fin pran bal, m retounen m ret bay yon mwen kache, bay yon bagay, bay. M toujou di m pa gen sekirite, m fonksyone pou kont mwen nan peyi. Bon brèf, monchè banm esplike w, se di Adèle m pa gen anyen avè l. Misye konprann pèsonèl avè m paske. Le 14 octobre 2004, aprè le depart du President Aristide, d'abord Alex se te yon nèg ki te antre nan peyi d'Haiti, vin kote m nan se CPJ k'ap fonksyone avèk yon twoup an vè, an vè d'oliv, 2 machin blende, 2 machin blende gason k'ap fonksyone gwo zam lourdement armé. Se konsa m te vin kote, non lè m te vin kote m nan se CPJ, vin di m l'ap travay nan Primature, l'ap rekipere machin vole pou la Primature. Se sa fè m te fè kout sa avèk. Monchè, on dimanch, si m pa twonpe m, se te le 14 novanm, non se te 14 oktòb 2006, 2004, epi m gen yon enfòmasyon ki rele m, yo di m gen yon tiyri zòn Labou. Lè m dcpj, m pran ekip anketè, m kouri sou lè lye. Lè m rive sou lè lye, se ekip mesye. Lou de marbre, Anel alatèt yo, k ap moute sou Boudon, sou Laboul. Antretan, nan ant desandan de Laboul vè Petyonvil, yo fè yon kwazman avèk yon nèg ki te sou yon volan machin. Donk, machin, Anel te abò de 2 machin ki te sou Jakmèl. Lou de marbre, se konsa l te konn mache lè l antre nan peyi a kòm asayan, diretye. Ok, se konsa l te antre nan pi. Donk, lè m parèt sou lè lye dankèt, epi, ankèt devwale nan di m ke youn nan mesye yo ki fè feu sou nèg ki t ap desann nan, paske genlè te gen yon diskisyon, Anèl nan kòtèj pa l, li mande machin nan pou ba l pase, machin nan pa vle ba l pase, epi msye ouvè katou sou nèg la. E nèg la se te yon ansyen polisye oubyen se yon polisye ansyen militè m kwè ki te afekte nan sekirite Dany Toussaint. Men, lè yo di m, yo di m youn nan moun yo pran bal. Epi m kouri desann lopital la, lè yo ban m endikasyon lopital Kanapevè, m kouri lopital Kanapevè. Lè m rive lopital Kanapevè, e m je tounen, yo mesye, sou sivyè, nan sal dijans. Kòm dcpj an te pè m fè premyè odisyon yo, eksetera, misye di m non, eksetera, fò m esplike w dcpj jan bagay la pase, m di misye bon, pa gen pwoblèm, w ap pran swen, men annatandan, m ap mete w sou kontwòl lapolis. Sèt ensi ke le mesye a ete plase sou kontwòl lapolis E m kon misye gen tout enfomasyon avek map kolabo avek la polis dominikèn ki dim ke yon gwoup fugitif ki nan pe nan repiblik dominikèn. Tèt mwen se nan kod kolaborasyon polis a polis. Anel a ete entèpele e m kwè dominikèn alepok te ban mwen yon rapò pou l entèpele se yon bon machin li vole an repiblik dominikèn. Yo rele l ban mwen kom dcpj mwen fè analiz dosye. Kisa m gen a mwen la? Pou li konnen si direktè radyo se li l ka temwanye. E m ba yon nèg yon defi pou li m kilè li menm menm te fè yon ate. E m ba yon nèg yon defi isi pou li di m monchè se sa yo te rankontre avè m byen sa w te fè. Men yon magouy ou te fè avè m. Men yon lè ou te fè ou ta arete ou te pran kòb. Men m ba yon nèg yon defi nan site. Se poutèt sa m ret nan peyi a. M pa janm fè yon pa. M di w mwen ret yon rezidans dizan. M te gen yon rezidans sa se mwen k bay pitit mwen egzil pandan mwen an Ayiti sou menm pèsekisyon sa yo m te gen. Lè yo ban m bal, yo di m fou, yo kase lakay mwen, yo fè m pase tout mizè. Ok, Mesye le Jij, eske se vre enfòmasyon ki ta rive jwenn, ke Anèl ta pataje tou, te gen yon avèg ki rele Achou, ke se misye te bay lòd pou ta touye Direktè a, li di ou pete je l, Sèt dam mave a aplodi Canada e tanpri mwen di yo Mesye Lucius yo di m lè bezwen yon dcpj madanm sa a rele m nan Canada pou l di m Mesye Lucius yo di m ki moun ou ye ou ka ban m jistis pou mari m Mon mari a ete anve tèl dat tèl dat L esplike m bagay la o telefòn Je di a madam ekoute mwa Rantre ou te di. Jou m vin rejistis. Madanm nan antre, vin jwenn mwen lè dekote. M fè l fon deklarasyon nan kote nan biwo afè kriminèl. M di madanm nan, m ba w garanti m ap jwenn moun ki tiye Marco a. Gade si m chèche, m chèche, m chèche. Yo te nan ankèt lan yon dimanch, te gen yon bann rara, epi youn nan sispèk yo, yo di men l nan bann rara. Epi m debake, m fè debake nan rara a, m pran rekibri al pran l. Li menm kote li vin fè temwanyaj, m vin chèche madanm li. Mèt Maynoo komisè di gouvènman alepòk ki jwè son wòl de komisè de gouvènman, kwenè fèt apa, kwenè fèt e koz di kote nu u. Epi la vin nan soti nan yon konfli de Mikaèl la plase li vin tonbe nan Mikaèl ki soti Gason. Mwen monchè jiyè yo di se swa pa konn fè sa. Pou konn an pale de di Gason mal nan vi m, pou konn an mwen kontan avèl nan ri pou m fèl menas. Wi, donk tout sa w fè m yo pokipem sa fè pati de la machinasyon paske dan se peyi Ah, Donc, il y a eu et peut-être deux mois avant le départ du directeur général, il y, a eu, un vide au niveau de la DRG. Et DRG, c'est un est en, qui est en construction. Mhm. Donc, le directeur général m'avait demandé d'aller l'aider à construire ce bureau. Comme de fait, dès, mon arrivée, j'ai fait les directives, la restructuration, tout Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Hum! Zafè ti nèg se mistè wi. Depi ki dat kretyen vivan ap tonbe? Depi ki dat lajistis ap di L'enquête se poursuit? Tandiske kriminèl kontinye ap mache, kontinye ap fè parad nan larepiblik. Frèz e sè byeneme, ou kapab konprann, jou ane, jou ale, jou tounen, se plis kriminèl transfòme tèt yo an nasyonalis, adje lavi sa o, apre kèk tan, enspektè a fin denonse, e byen, yo pral asasine l wi. E, nou pa prale san nou pa pale ou de phtk. phtk li menm ki pa fè afè l an kachèt, devan tout moun, ebyen li di w, li rive nan tèt peyi a. Prezidan an te di nan diskou l, Ayiti yo pa vle wè a, se li yo va wè, paske bandi legal yo rive. Antouka pèp ayisyen, jounen jodi a, kreyon w nan men w, trase avni w. Si w vle yo trase l pou ou, Si ou vle yo kontinye asasine, sa se ou. Si ou vle pou sa chanje, ebyen sa se ou menm. Antouka, ou konn byen ou konn mal, wa degaje ou. Nou pa bliye oligak kowonpi yo tou ki pa sispann siyen kontra malatchong sa ki gen franchiz dwanye. Nou pa bliye legliz tou ki enplike nan divès ka kidnapin andedan peyi Dayiti. Nou pa bliye tou, laplipa move je nan entènasyonal la, laplipa move anbasadè ki toujou la kanpe an kwa, pran pòz yo ap ede peyi Dayiti, epoutan se dife, epoutan se lwil yo kontinye ap vide sou ensekirite nan peyi Dayiti. Jan ke m toujou di l pa bò isit, Peyi pa ede peyi mete sekirite, men peyi kolabore ansanm avèk peyi pou ke li kapab jwenn stabilite. Dosye èd sa a, si nou kontinye nan menm ling nan, n ap toujou gen kriminèl, n ap toujou gen gang, e chak jou y ap vin pi plis. E menm moun k ap kreye gang nan peyi a, se li menm ankò k ap gen ase de kouraj pou l di w l ap chèche mete sekirite andedan peyi a. Frèzesè byeneme, humm! Ou poko kwè l toujou? Nèg yo gobe Jojo. E si ou menm ou pa pran responsabilite ou, y ap fè ou pase nan menm chimen an. E jounen jodi a ou kapab wè, zo a kole nan gòj yo. Ebyen, krim yo pral fè pi devan an, ou ka sezi wè. Yo blende nou tout. yon fason pou pyès go, pou pyès zo pa rete antrave nan gòje yo. E ou kapab kòmanse wè mouvman bandi yo. A chak fwa yo fin touye yon moun, yo ale ansanm avè kadav la, yo al fè sa yo gen pou yo fè ansanm avè l, se yon fason pou zo pa koke nan gòj yo. Di sè byen eme, byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Ou kwè se koze, pandan dènye moman yo la a, gon jan nèg yo ap mèg nan la repiblik. Pa bò isit franchman m pa ka tann pou yo mouri pou ke mwen menm m al danse konsa nan fineray yo. Son moun ka mouri epi se konsa pou nap make pa vole monte ti dans ha ha ha eske moun repoze anpè nan peyi dayiti non franchman m poko ka kwe pep ayisyen. E moun yo byen danse. Nou kapab konprann kòman nasyon an strese pèp ayisyen. Moun yo strese. Donk, lè ke w rive nan yon peyi, moun yo tèlman strese, menm nan antèyman yo ap make pa, ou wè bagay la difisil. Se moman pou nou fè yon kout pye nan Gonayiv frè e sè byeneme. 4 bandi mòtèlman blese, 2 machin sezi e 4 lòt anba kòd. Fòk mwen di w, nan lannuit 13 pou ouvè 14 janvye nan lane 2023 la, ebyen li te anviwon minui. Udmo nan Latibonit mennen yon kokennchenn operasyon nan komin Gonayiv, 8 manb gang Bwa Kale netralize. Nan operasyon sa, 4 bandi mòtèlman blese e 4 lòt jwenn arestasyon yo, non yo se Noël Ritchy, Deris Jocelin ansanm avèk Joseph Jimmy san bliye Dieujuste Victor. Frè e sè byeneme, selon enfòmasyon lapolis bay, divès nan nèg sa yo te gen tan pete kouri ansanm avèk gwo zam. Direksyon depatmantal la raple ansanm avèk jèn ki rantre nan kriminalite òganize. Wout sa a mennen dirèkteman nan kafou ki gen 3 èm nan, swa yo mare w, swa w maron, oubyen ou mouri. Donk otorite konsène yo, yo konseye moun sa yo rantre nan lòt aktivite ki legal, ki mare ansanm avèk nòm sosyal yo. Donk, mè chè jèn, si nou pa deside fè sa ki byen, ebyen, ou kapab pran nan 3 èm, donk frèzesè byeneme, lapolis, kalebwa nèg yo sa w tande a, Li mete bagay pou yo. Frèse sè byen eme byen vini nan ayiti peyi spesyal non ayiti a tro spesyal bon mezanmi moun ki bok fon aksyon konsa mezanmi gadon mezanmi mezanmi mezanmi talè moun ki bok tout moun sa ou ki pou non chanm kay. Non non non non sa son krim oganize Kat jis ki kote koripsyon an rive O o o o o o o gade moun mezanmi Nou genlè pa wè ki kantite moun pèp ayisyen mwen mta renmen konnen moun nan ki zòn ki fè aksyon sa Yon sèl ti chanm kay pou yo tout kouche bon si yon si yon fon van menm Kiyès ou pral idantifye ki fè van sa. Non frè non yo pa ayisyen non moun sa yo pa ka ayisyen mwen chè ayisyen humm frè se sa byen eme pandan map gade ti video sa ki te mwa konte yon istwa o o te gon mesye misye te yon avoka epi gen nèf ti moun plis li menm ansanm avèk madanm li fè onz. A chak fwa pou l anfèmen kay, ebyen, gon jan l vin avèk yon ekip, epi l kite yon ekip dè, lè l fin anfèmen kay la pou yon tan, moun yo mete l deyò nan kay la, pase y gen twòp ti moun, l ap plen twalèt. Misye vin pase yon pakèt tan l pa ka jwenn kay pou l rete. Men, misye, s on avoka ki bay manti anpil! Misye bay manti anpil! Epi gon jou misye sèmante l pap bay manti ankò. Epi li deside al chache kay. Pandan misye al chache kay la, ou konn sa l fè? L ale ansanm avèk youn nan timoun yo, li di madanm ni ansanm avèk lòt 8 yo, rete nan simitye a, m ap vini. Gwo simityè ki te tou pre a, l di rete chita nan simityè a, m ap vini. E pi, l al chache kay, lè l rive kote lokatè a, men m di lokatè, lè l rive kote pwopriyetè a, e pi pwopriyetè a di konsa, men yo pale m de ou, yo di m ou gen pil pitit, kote madanm ou, ansanm avèk rès timoun yo. Li di pwopriyetè a konsa, yo nan simityè a. E pi, mesye a lwe l kay. Nan aswè, mèt kay la fon pase. E pi, i rele misye, li di, non, non, non, non, m pap ka sipòte yon bagay konsa. M pap ka sipòte. Te kò te di m, madanm ou avèk pitit ou yo nan simityè. Yo mouri. Avoka di, mwen menm ki te di w yo mouri a. Jamè m pat janm ouvri bouch mwen pou m te di yon bagay konsa, dayè m te menm sèmante devan jij m pap bay manti. M pat di w yo mouri, mwen te di w yo nan simityè a, sa ka rive yo nan simityè a yo pa mouri. Donk kounya la ou ranfème m kay ou pa ka chwazi mete m deyò. Donk pèp ayisyen, ou ka pa bay manti men ou entelijan. Humm! An palan de moun k ap dòmi nan kay pèp ayisyen, o o m t al nan yon maryaj nan Jeremi Hahahaa non se te tro koul pèp ayisyen mal nou maryaj nan jeremi bagay serye pèp ayisyen ann gade video ansanm avèm nou konnen depi mal nan maryaj fòm filme poum pote pou nou donk malerezman m pat gentan marenn konprann m pat gentan marenn men te gen anpil marenn nan nòs la ann ga annou swiv kòman sa te. Humm gen anpil vre kòmè. Sa fè 6. Sa fè 7 kanpay maryaj pèp ayisyen ap retire moun yo nan peche. Sa fè 8 moun kap mezanmi mezanmi menm si se te gwo bagay la w bay wololoy nèt wi. Map mande si usaid e. Mezanmi Wouch. Ya bel marenn yo avek yo. Gna yo. Avek bel marenn yo. Ou bel madam. Moun jere mou yesye. Natif natal moun peyi. Moun peyi se Sandra. Nan yo bèl marenn yo nan yo ya tout marenn yo nan yo nan yo ya tout marenn yo se ministè a ekle gwo may nou salye yo nan non jezi. Alelouya! Alelouya Alelouya gen anpil moun pèp ayisyen ki ta renmen met yon rob konsa sou yo men malerezman li pa pou ou pap ka met rob la frè se sè byen eme kite m esplike ou lò ou wè maryaj la ap fèt konsa nan prele maryaj dire konsa m renmen ale nan jan de maryaj sa yo Ou wè lè ou rive nan maryaj sa yo, maryaj kolektif, gade yon pil moun, gade yo ap marye, yo pa pile pa pakèt, yo ap retire yo nan peche. Aprè nòs sa, ou sot lakay ou ansanm avè sachè nwa. Toujou, stil de maryaj sa yo fèt, aprè yon kanpay evanjelizasyon. Yo retire moun yo nan peche. Donk, Lè 10, 15 maryaj fèt, pa bliye, san pwovens, e bagay gran zouzoun k ap regle. Ay gran zouzoun pa bay, e pa ti bay ti kònè, ti tizèl vyann, nan pa yon bagay konsa, e gwo bèf ki touye. Ou konprann? M renmen ale nan maryaj andeyò, pa m ayisyen, sonje m di nou sa. Lè w ale nan maryaj andeyò, nan aswè, donk demen si Dye vle pral maryaj la, gon bouyon pou yo fè ansanm avèk tonbe kabrit. Ha ha ha! Nyam nyam! Bagay gou nèt! W al nan maryaj moun Pòtoprens, kote w ap jwenn tonbe kabrit? Kote w pral jwenn tonbe kabrit? Moun yo gon je yo ba w manje, w wè sa m di w la? Ou gon fòs pou w avanse, ou gon fòs pou w make pa nan maryaj la. Donk lè w wè gwo maryaj sa yo fèt gade nan pil moun marye lè konsa w mache ansanm avèk sachè nwa nan valiz ou sachè nwa pou kisa kite m esplike w ou pap ka manje bon m di w ou pap ka manje pase ke gen moun ki di son bèf yo ap tiye yo menm genyen ki di se kabrit yo ap tiye genyen ki di se kot pa bliye peyizan gen bèt gen bèt gen bannann gon pakèt bagay yo pap achte Donk chak moun ap bada ap batay pou ke yo fon resepsyon lakay yo pou yo di manje ka entèl te pi bon pase ka entèl. Ou gonfle ou pa konn ki manje k gonfle ou. Lè konsa, ou soti legliz la, ou ale kay moun ki pi pwòch la. Ebyen, tout moun ap fè manje. Lè ou rive nan maryaj sa, ou chita, ou pran plas devan, wè sa m di w la, yo fin sèvi w. Lè ou fin sèvi ou konpè fòk ou bèl valiz lò pral nan maryaj an pwovens gon jan pou mache pa gen zuzu ti tèt bous non non non non non pa gen di pa gen zuzu sa lò pral nan maryaj an pwovens se gwo valiz ou pote ha ha ha ha gwo valiz ou pote pèp ayisyen ok pa gen ti ti bous. Ae non rad ou talon kikit pa gen bagay konsa pa gen met talon kikit se mete ti sandal pa ou byen ti soulye ou byen chikwale pase gen mòn talon ou ka monte pi pye ou vire se gro valiz ou wè sa m di w la gon seri de moun ou konn ap konte ki konn pote gro valiz gade nou y ap kès kès ap mache yo rele yo limena ki kote ki bon. De fwa lè w pral nan maryaj la se sachè nwa sèlman wi k anndan valiz la. Lè w pase nan premye resepsyon an, ou pa ale fon. Ou pa al sote sou di w. Gade nou pran ti vyann, ti salad, sou ka pase pou yon boutèy kremas ou pran l ou lage nan valiz la ou kòmanse retire sachè. Ou pase yon lòt kote ou pran ti pòm. ou pran bwason gazez, m sonje yon lè, gon mesye k ale nan maryaj, li tèlman vòlè bwason gazez, nan demen maten pèp ayisyen nou sezi wè, misye k al achte glas, li tou ouvè yon biznis, ay tèlman l pran bwason gazez. Kola fè kenken! Pèp ayisyen, oh oh, jan moun an pwovens renmen ti kola yo, pi! Pòm! Anana! Diri! Vyann! E moun nan kapital la ki pa renmen bay moun vyann nan manje. Men moun an pwovens, frè m, son bagay ekstrawòdinè. Epi w konn sa k bèl la ankò? Apre sa fin fèt la. Gon lòt resepsyon ki pral fèt ankò pase gon bagay yo rele bat ban. M kwè e manman m ki konn bay sa wi li k te pase la dan. Donk apre maryaj la gon dènye resepsyon k fèt. Donk kounye a la lò gen pil vant kabrit, vant bèf pèp ayisyen kounye a la gon gwo resepsyon. Yon gwo repa yo refè ankò. Epi kounya la, w al manje anvan w vin lakay ou. Donk, nou kapab konprann, se yon si bèl eksperyans lè ke w ale an pwovens, w al patisipe nan yon maryaj. Donk, si tout fwa gen yon peyizan ki envite nou ale nan maryaj, pa ezite ale, se pou nou ale, epi n ap wè sa m ap di nou an. E lè w ap soti nan maryaj la, se gwo koze wi. Ou gen ti boul ou ka piyanp piyanp piyanp hehehehehehehehe Ou gen ti boul piyanp piyanp piyanp gade li yo mare ti boul ba ou Non sèlman ou gen boul la e gon ou jan yo pran ou pil vantrès bannann pèp ayisyen yo mete ze la de yo fèl fon kouròn Gade byen ou gen ti boul la ka piyanp piyanp E non sèlman sa tou gen pil ze ou nan menw, sa fè 2. Ou gon ti bokit bè ki genyen rès vyann kabrit ou byen vyann bèf ladan pou al fè bouyon pòtoprens. Yo ba ou bout sak pwovizyon, ladan ou jwenn bannann, ou jwenn yanm, ou jwenn pòm de tè, ou gen lam, ou gen kawòt, gade nou, ou chaje koule gba pèp ayisyen. Ou chaje kou, e non sèlman sa tou, dèfwa w konn jwenn ti grenadya, ti zoranj dous, gade nou fon bout sak ou ranje, sak ou, ou santi w soti nan nòs, ou santi w sot selebre. Lè w vini gade nou, ou chanje koulè, pase w tèlman manje manje ki gen vi ladan yo, ki gen nanm san w chanje koulè. Ou santi w plen, lè w rive Pòtoprens ou dòmi, ou dòmi, ou dòmi, ou dòmi, sa vle di manje yo kounya la, yo ap fonn andedan vant ou. Atò, on moun ou pa renmen peyizan, ou pa renmen ale nan maryaj an pwovens, m pa kache di w, m sòri pou ou, ou pèdi! Ou pèdi paske tèlman gen koze an pwovens, son bagay ekstraòdinè. Donk pèp ayisyen, jan m toujou di l pa bor isit, pa gen anyen k ap kapab detache m ansanm avèk kilti m, ansanm avèk peyi m, ansanm avèk vil pwovens, puiske pou ou konnen Ayiti byen, se lè ou debake nan Jeremi pou w ap manje yon tonmtonm. Donk, ou pa moun nan zòn nan, tonmtonm kòmanse kole nan dan ou. Pou konnen Ayiti byen, se lè w debake Fon Vèrèt, gade non, w ap manje yon pòm de tè ki apèn soti anba tè. Pou w konnen Ayiti byen, se lè w debake nan Nò, gade non, leve yon maten avèk yon tas chokola nan men w ap desann ansanm avèk yon pen. Pou w konnen Ayiti byen, se lè w monte Keskòf w ap manje yon bon salad, bagay la gen yon ti gou anmè. Pou w konnen Ayiti, se lè w rantre Pòtoprens, rrr, twa sachè dlo pete, gade non kè ou sote. Frè se sè byeneme, jan m te anonse l, yon wikenn rete yon wikenn, e depi wikenn rive, se plezi gaye. Jounen jodi a n ap gen chans rantre nan atik. Ok ou mèt fon ti tann map fè mesaj la pase pou ou. Jounen jodi a nap rantre nan atik 28 nan konstitisyon maryaj la. Atik 28 tirè 1 ki sa l di? Yon gason sipoze rezève inèdtan 30 minit chak jou pou l bay madanm ni afeksyon. Pandan dènye moman yo nou kapab wè donk mesye yo pa renmen bay madanm yo afeksyon epi kou l ale chèche l deyò anvan pale se yo menm k ap di fi sa pa bon donk medam si mesye a pa ban nou ase afeksyon li gen yon amand de 10000 goud l ap peye nan atik 28 tirè 2 ki sa l di Yon gason sipoze fè madanm li sipriz chak jou. Lè m di sipriz mezanmi, se pa sèlman dosye lajan, pase m konnen medam yo, yo tèlman konn sa lajan fè, s on bagay ekstraòdinè. Donk, lè m di sipriz, sa ka rive moun nan pot on ti sirèt, sa ka rive l fè on ti lago kache, sa ka rive l di w sipriz, epi l pa pot anyen, sa ka rive li ekri on ti papye pou l di w je tèm, donk tout sa yo se sipriz. Sa pèmèt, gade non, relasyon an rete kanpe, rete soude paske n ap viv nan yon peyi sitiyasyon an ekstrèmeman difisil, nou kapab wè nou gon pakèt loray kale nan peyi a, yo san fanmi. Donk toutotan nou kapab batay pou nou pran swen fanmi yo, li ekstrèmeman enpòtan. Frè se sè byeneme, lè ou rive nan atik 28 tirè 3 ki sa l di? Ebyen, Pou w gen yon fanm, fòk ke ou ba li atansyon, afeksyon, e satisfè l seksyèlman. Lajan sèlman pa kenbe fanm. Wi, lajan bon e san lajan tou ou pap ka kenbe fanm nan. Fòk ke ou ekilibre bagay yo. E fanm pa rete sèlman ansanm avèk je t'aime chérie epi map gade w kap vale van. Non, on ne peut pas faire ça mesye. Donk an menm tan wap ba li lele, li enpòtan tou pou ba li ti lanmou, se ekstrèmeman enpòtan. Sa pèmèt relasyon an gen plis vi. Nan atik 28 tirè 4 ki sa l di? Ebyen li mande pou fè masaj pou madanm ou. Li mande pou fè masaj pou madanm ou chak samdi swa. Mesye ayisyen yo li enpòtan mezanmi pou nou aprann fè ti masaj pou madanm nou m resevwa anpil plent pou nou mesye li pa bon dèfwa gen de fi ki timid pèp ayisyen fi a pap vin kote w pou l di w cheri m vle tèl bagay son ti masaj pou w ba li ou konprann son ti masaj pou w ba li epi pou l tou pa san vi a. E mwen menm m son moun ki timid. Zanmi m pap di bagay sa non pase papa m ka la. Ou vre? M pap di bagay sa. Donk gen fi ki timid ki pap vin kote w ki di w cheri m vle tel bagay. Men l di w cheri banm yon ti masaj. Ou menm gason lè konsa fi a vin kote w li di w li bezwen yon ti masaj. Lè konsa sa w fè? Ou fè je w chèch tou. Ou chèche lwil, ou chèche krèm, ou chèche pomad doulè epi w ap mande l ki kote doulè a ye pou w mase l pou retire doulè a. Bon fò nou sou men nou mesye, fò nou sou men paske gen de fi ki timid ki pap mande w cheri ban m tèl bagay, li pap vin konsa. men l vini l di w ooh m gon kote k ap fè m mal li di w pye l ap fè l mal tande byen wi tout fanm rizèz mesye li di w cheri pye m ap fè m mal pandan l di w pye l ap fè l mal la epi l retire tout rad sou li ret a kilòt a soutyen jan w bè kale je w mawozo twòp ou pa konprann ki masaj li mande w donk lè l di w pye l ap fè l mal ou menm gade nou kenbe pye sa byen detire l epi kenbe lòt la detire l ankò Mete yon lòt doulè nan kò l. Mete yon lòt doulè nan kò l vagabon. Pa w fè sa o o. An li di w konsa, wi, pye l ap fè l mal, ou di, sa k pase w la pou w retire rad sou. Non fò w pa konsa. Fò w konprann la fanm, fò w konprann lè yon fanm pale ansanm avè w. Ou ka sezi wè Idwi cheri m gen tèt fè mal, tèt la ap fè l mal epi l retire tout rad sou li, gade non pou mase tèt la. Men retire rad eske sa gen rapò sa ba vè tèt nou. Men si w wè l fè sa se paske gason li bezwen yon bagay ki gen bagay pa ka vini pou l di w konsa. Donk fò aprann kominike lò ke ou gon fi ansanm avè w. Ou poko janm, ou dèfwa ou konn gon fi li ansanm avè w epi di w cheri fon, ou kouche son kabann wi. Tande byen wi. Li kouche, ou kouche sou kabann nan, li retire rad sou ou, ou li retire rad sou li kareman, epi pandan ou kouche sou kabann nan, li di ou leve cheri, pase kanpe lòt bò, lè l di ou pase kanpe lòt bò, kote l wi, pase kanpe la, m ap antre anba kabann nan pou m pran w bagay. Epi ou menm ou leve vre ou kanpe, tout, li pa, tout rad, li gentan tou tounen wi. Epi ou menm ou kanpe, l ap chèche vre ou pa, ou pa tou chèche tou menm. Yon fè egare konsa. Yon fè, fè w konprann la fanm. Pase la fanm, y gon mò di di w, m vle flè. Y di w non m pa vle flè. Wi m vle flè. Sa pa vle di m pa vle flè. M bezwen lajan non m pa bezwen lajan nan m. Wi, si w fè bon m lajan non, m pa p manje lajan gason. Fè w konprann la fanm gason. Ato dat ou gen ti nana nan men ou pa konprann, defwa lèl di ou vin edem fè manje a, sa sa vle di moun nan di ou vin edel fè manje pou el rete l retire jip sou li. Ou pa konprann se ou li bezwen pou fon manje. Fò kite sòt Jean Robert, fò konprann bagay yo, sa rele règ dè siyn nan relasyon an. Pase ou wè nan matematik, wè plis pa mwens bay mwens pa vre ebyen kounya la defwa lè boubout la vini retire rad sou li kareman epi l di w konsa an n al fè manje avè m fò w konprann de ki sa l vle pale ou pa ka tout tan w ap di cheri pale klè pale klè non fò w konprann lè jagon mesye se ekstrememan enpòtan e se de sa atik la e de e se de sa atik 28 tirè 4 la pale. Donk defwa lè w wè l vini l di w cheri gade non m gen zòtèy mwen k ap fè m mal epi w wè l retire tout rad sou li. Donk lè konsa ou menm lè w rantre epi tou lòk pòt la. Fòs ou moun, fòs ou menm, fòs ou bon sòlda. Pa yon kote n kwaze ak kannannan sa yo non. Humm ou konnen fanm degoutan e pa lan parabòl fò konprann nou Humm konprann lè l di w konsa zòtèy mwen ap fè m mal epi w wè l vini l retire rad li kouche sou kabann ou menm gen tan tou ranje rido a tou lòk pòt la fò soumoun gason fò sou bon sòl paske son masaj ou pral fè. Lè l di w konsa, a pa w lòk pòt la. Epi nou rizèz. Nan tan sa fi a revire l di w, o, a pa w lòk pòt la. Di, enbyen e si gen moun k ap vini? Nou de a sèlman ki nan kay la cheri epi w lòk on pòt. Li di nou w pa janm konnen sa ka rive on moun antre. Fò sou moun, fò gen pawòl. Fò gen pawòl pandan kò nan tèt zòtèy la gentan rive nan tè nan pwent cheve prefere w mete se yo ka dou retire w yon ou reta bay la konsa wap gade wa kite sòt antouka frè se sè byen eme jan m toujou renmen di l ayiti diktatir se lapèl dè zanti ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravèra. Ki mou rakakara. Nou baw randevou demen si Dye ve nan menm lè sa a pou yon lòt live spesyal men nou pa prale san ke nou pa ba ou nouvèl sa a. Frèz e sè byeneme 7 fevriye kap vini la a ayayay Fouco pral lage yon bonm. Wi Fouco pral lage yon bonm. Men kitem di ou tou ou konnen gon ti pwovèb kreyòl ki di. Lamò yon sèjan aranje yon kaporal. Nan jou pase yo raple jan vwazen t ap depòte lèzayisyen. Ebyen Biden ki di konsa ou kapab rantre Etazini depi yon fanmi ou fil pou ou. Depi se ayisyen ki te nan chan ki t ap travay an Repiblik Dominikèn. Tout kite jan yo lage chay yo rantre pa pil e pa pakèt nan peyi Dayiti. Jounen jodi a se pa imigrasyon non ki pral chache yo, se yo menm k ap kite chay rantre nan peyi Dayiti al fè papye yo pou fanmi yo kapab fil pou yo. Ebyen menm palè nasyonal an Repiblik Dominikèn. ki tap konstwi pèp ayisyen ebyen pa gen ase mendèv yo vin oblije peye pi chè ou kwè se koze jan ti pwovèb kreyòl la di se lè pa bon pa la wap konn enpòtans pa bon jounen jodi a menm kan menm si nap kouri al chèche lavi deyò men li enpòtan pou nou panse kijan nap fè lakay.